Lè w di Ayiti, ou di vyolans. Lè w di Ayiti, ou di orè o kotidyen. Lè w di Ayiti, ou di enkyetid. Lè w di Ayiti. Ou di, Le pays de l'ombre de la mort. Lè w di Ayiti, ou di Pauvreté extrême. Lè w di Ayiti, ou di Méchanceté de la part des autorités. Lè w di Ayiti, ou di Misère, Chômage. Lè w di Ayiti, ou di Le clan du diable. Enfin, lè w di Ayiti, ou di L'enfer, sans la mort ou le jugement dernier. Bonjou bonswa la fami nou kontan avèk ou sou chanèl la pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon emisyon sa ap tris anpil vrèman trist paske nou menm nou trist lè nap gade sa kap pase nan peyi dayiti nou menm nou pa kapab ankò lè nap gade sa kap pase nan peyi dayiti mwen sou yon gwoup epi ya kelken Se yon gwo sèvitè de Dye epi li ekri non anpil nan nou ki sou gwoup la pou l di ke se souf mwen k ap koupe, mwen pa kapab ankò. Imajine w yon moun ki gen kwayans nan Bondye ki rive nan yon moman pou l di ke li pa kapab ankò, alevwa sila yo. ki pa plase lafwa yo totalman nan Bondye. Jodi a, mwen anvi mande pèp ayisyen an e m ap mete vwa m ansanm avèk li pou li di, Senyè, poukisa ou abandone nou? Menm lè souvan gen anpil bagay ki fè nou konprann ke lè l fè nwa, Li pral jou. Men nou kwè nan sa paske nan moman nou ye la a, nou nan fè nwa nèt e menm lè nou gen balèn, gen anpil kote ki pa ka klere. Frè m ak sè m yo ki youtoubè, asime responsabilite nou. Mwen asime li, mwen menm, nan mande lapè nan Site Solèy, nan mande lapè nan Gran Ravin, nan mande bandi sispann goumen pou popilasyon an sispann viktim. Mwen fè l e m ap mande nou jounen jodi a pou nou fè li. Nan anpil emisyon nou fè, li pa sèlman evidan pou nou bay enfòmasyon. Enfòme piblik la se vre, men apòkte un maksimòm de konsèy o bandi ki sèm la tèrè se mye. Paske, sa k ap pase yo, nou pa kapab ankese yo ankò. Nou pa gen ren pou n ankese sa k ap pase yo. Dabò, m ap kòmanse avèk pèsonaj sa a n ap gade la. Se yon pèsonaj ki resevwa bal. E tout imaj yo rete stoke nan tèt mwen paske, pa bliye ke sou chèn sa a, nou pale anpil sou dosye sa yo. E a chak fwa m wè yo, sa fè m mal. Imajine lòske yon nèg tankou Barbecue di w ke sa fè l mal pou Simo a ki mouri a. Imajine lè yon nèg tankou Izo kanpe li di w depi l nan batay li wè yon moun nan popilasyon an pran bal li mouri li dekonsantre. Èske se pou fè moun dòmi? Men de tout manyè, yo pwononse mo sa. Yo genyen lakay yo sa n ta kapab rele yon ti kal jenewozite. Paske gen anpil nèg ki te gen gwo zam nan men yo e ki deside depoze zam nan yo fè yon lòt wout. Li pa twò ta pou kèlkeswa moun. M ap gade foto pèsonaj sa ki mouri se te Pon Wouj, il y a de cela 3 ou 4 jours. Baw! Li tonbe sou fas, lap benyen nan san l. Poukisa? Ebyen, li ta sanse gen pitit li ki polisye. E finalman kot peyi sa prale? Map sonje lè bagay yo tap dejenere an 2004, le lendemain du départ de Jean Bertrand Aristide, mwen te rete pa twò lwen Site Solèy. Epi, genyen yon tifi, elle était bébé à l'époque, à l'âge de 3 ans et demi, Genyen yon bandi alepòk ki gen yon 12 nan men l, gen yon chofè kamyon Busta alepòk. Busta, te gen Busta, te gen Fiesta. Kanpe l de lwen men misye te sou yon vitès maksimal, li pa rive frennen a tan. E lè li depase tip la ki te avèk 12 la nan men l lan, tip la tire chofè a. Lè ti pitit sa di, Ki kote peyi sa prale? M kanpe m gade l. Dlo koule nan je m pou m wè yon timoun twazan ki pwononse pawòl sa. E se kòmsi ti pitit la te konnen pral gon sitiyasyon k ap pi tris pi douvan. Jounen jodi a, li pa p rann li kont si l te di yon pawòl konsa. Men aparaman, lè l ap gade sitiyasyon sa, li kapab di menm pawòl la pou di peyi a fini. Batay Tibwa ak Gran Ravin, y ap batay pou bout tè. Sètadi kontwole plis teritwa. Kiyès ki tonbe? Se anpil moun nan popilasyon an, avèk de bandi. Sa fè mal. M ap gade sou yon videyo, yon pèsonaj ki pran yon bal, limaj è viral sur les réseaux sociaux. Cloué sur son siège, tête accrochée à la fenêtre du bus. Kisa li ye? Daprè enfòmasyon yo, les hommes de Grand Ravine et de Village ki ta sanse. pèdi yon sòlda e y son furye. Epi an retour, bus sa ki li menm asure transpò Fontamara a Santrevil, se li k viktim. Yo tire sou bus la epi pèsonaj la mouri. Menm si se ta nèg Tibwa, menm si se ta nèg Gran Ravin ki ta lakòz sa, Mais écoutez, vous regardez cette image qui circule sur les réseaux sociaux, kisa nou di tèt nou aprè? Pèsonaj sa a, aparaman, li sanble tèt koupe ak yon moun ki pa vle lavi fè l pase mizè twòp. Sanble yon moun ki te toujou ap pran lari an pou kapab al chache kot lavi fè kwen. Men, nan al chache kote lavi fè kwen, men kòman li pèdi lavi l. Nou pa di tèt nou anyen. Lè w ap gade nan yon seri de koridò, se moun ki jonche sou sòl la. Sa vle di kadav jounen jodi an se bagay moun mache sou li. Moun mouri, moun sa yo pa menm ka fè antèman yo, se kochon k ap manje yo paske gen yon seri de kote moun sa yo tonbe, ebyen menm kò a fanmi yo p ap ka al pran. Eske se konsa mesye nou deside pou peyi a fonksyone? La guerre entre les hommes de Ti Bwa et Gran Ravin li lakòz ke le reste du département de l'Ouest ki mennen sou lòt depatman Gran Sid yo li koupe. Nip, Sid, Grandans, Sidès, toutè koupe paske machin pa kapab sikile. Departeman sa yo koupe. Yon gwos pèrt ekonomik kanmenm paske Gen anpil moun k ap sòti an pwovens avèk machandiz pou kapab vin vann nan kapital la. Tout bagay sa yo bloke e danre sa yo aparaman yo kapab pouri, kouraj pèdi, kiltivatè yo pèdi kouraj yo, machann yo ki achte danre sa yo, yo pèdi lajan sa. Konbyen moun ki mouri nan batay la? Jiskaprezan nou poko konnen, genyen moun k ap bay chif pa yo men. Kant ou gade pou wè gen fiziyad, moun pran bal, moun blese, moun mouri, men difisil pou kapab detèmine yon chifr. Bandi tonbe tou. Imaj sa yo m kapab di yo rete kloure nan lespri m. Imaj pèsonaj sa ki li menm nan bis la se kòmsi yo kraze senti l ak bal. epi li mouri. Li gen yon fanmi. Se pa yon mouch ki mouri. Se pa yon bèt ki mouri. Se kretyen vivan k ap pèdi lavi yo. Yon chans pou ti peyi sa a. Nou pa kapab mesye, youtubè yo, kontante nou ap bay enfòmasyon sèlman. Men omwen fò n fè yon kowalisyon pou n ta mande mesye dam sa yo, paske genyen fi ki konn nan yo tou, pou fè yon seselfe, sispann batay pou aktivite reprann nan zòn nan. Gen yon fotojounalis aparaman ki nan sitiyasyon difisil. Il a immortalisé une situation et puis l'image a fait le tour des réseaux sociaux et puis jounalis sila lavi li an danje. Nan dechoukay ki te genyen nan Universal Motors, il y a des hommes qui ont été appelés pou kapab vin bay sekirite. Nou sonje ke nan dènye emisyon ke n te fè nou di gen anpil moun ki pèdi lavi yo e anpil moun yo trennen pou al avèk yo nan yon zòn swa pou antere yo swa pou boule yo. Men pandan yo t ap trennen moun sa yo, le journaliste en question li te fè kèk foto e sa susceptible ak yon menace de mort. Mesye frèm yo si map gade byen anpil nan nou kamoufle on vou konè pa two a travè sèt foto ke jounalis la kontinye egzèse metye li la pwochèn fwa menm si se a distans vou pouve li dir desande vòtre kamera men jounalis la se travay li tap fè eske sa sifi pou li mouri pou senple priz de foto sa antouka se konsa peyi ap fonksyone. li kontinye fonksyone konsa, mwen menm mwen toujou ap preche la tolerans, paske menm lè yon nèg ou se bandi, kriminèl, se yon fi ak yon gason ki fè'w, menm jan ak tout lòt moun nan sosyete a. Pandan ou se gwo bandi, ou se gwo kriminèl, si manman'w, papa'w mouri, W ap kriye. M ap pale ak nou tout. Si w gen yon pwòch ou ki mouri, sa ap fè w mal. Ebyen, se menm jan tou avèk nou menm ki lakòz moun ap mouri nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, enpe patou. Ebyen, moun sa yo tou. Yo te kapab frè nou, yo te kapab sè nou. A chak fwa ou pral panse pou tire sou yon moun, sou yon machin kèlkonk pou fè yon fiziyad, panse ke inosan sa yo wap tire sou yo nan moman sa a, panse ke se manman w, papa w, frè w, sè w. Arrete de faire du mal merci la famille un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an por nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.